kap pase nan dewoulman kanaval Jakmèl la. Nan moman nap pale a la, nou nan baz ou ankò katye santral asosyasyon Karesem ki se yon asosyasyon ki regwoupe plis ke 17 gwoup de degizman kote kap fè mas, kap fè tout sa ki anrapè avèk degizman pou kanaval Jakmèl la. Avèk nou, nou pral eseye gade anndan kizin nan kisa kap prepare, kisa kap fèt pou demen ki pral koudèvwa pou le kanaval de Jakmèl. Nou pral eseye pale avèk atizan yo, nou pral eseye pale avèk chèf atelye yo pou nou konnen èske yo menm yo prè pou 31 nyèm edisyon kanaval Jakmèl la kap fèt sou tèm Ansanm yon lòt Jakmèl posib. Plizyè atis nan baz yo, plizyè atizan yo la, yap fè preparatif, yap prepare engredyan pou mete koulè nan kanaval la. Ansanm avèk yo la, nou pral eseye gade bò kote pa yo, kòman motivasyon an ye, kòman yo menm yo kòmanse ape prepare pou demen. Jan nap gade a la, nèg yo ap travay. Nèg yo pa gen tan jis pou yo nan kòmsi ke bay blag, se melanj koulè k ap fèt, se taktik k ap mete pou mete plis koulè avèk enstriman yo, nou wè tchatcha atè a, nou wè de potri, nou wè de zefiji, nou wè de mask, nou wè anpil bagay. Antouka, nou pral eseye gade avèk zanmi ki avèk nou la yo, nan ti tan yo genyen pandan ke y ap travay la la, èske yo ka fè yon ti pale avèk Radyo Televizyon Skoop pou ke yo kapab di nou egzakteman kòman preparatif yo ye pou demen pou kanaval Jakmèl la. Nou ap eseye pale avèk atis lan la, menm si n konnen misye an plen travay paske se sa t Skoop lan an plen aksyon, n ap gade egzakteman kisa mesye yo ap prepare pou demen. Mesye m konnen m antre lakay nou, n ap travay, nou vrèman pa gen tan pou nou pale anpil, men Radyo Televizyon Scoop nou konnen n ap bay priyorite a avèk moun yo k ap gade nou live, kòman nou ye, Radyo Televizyon Scoop nan kay la, èske nou ka ban nou ti tan la pou nou di kòman prepatif yo ye pou demen? Nou salye w. M salye w tou, m pa konnen bon m pat konn la, m pa konn tèlman konn ki radyo. Radyo Televizyon Scoop. Enben pa gen pwoblèm, nou se bon nou menm kanaval la n ap prepare l kanmenm men se pa kanaval ki ta anvi genyen non. Men sof ke n konnen vil la se pou nou l ye, n ap prepare kanaval, nou pa ka pa prepare li men pa gen yon entansyon vre pou di se kanaval paske lè kanaval Jakmèl ou konn jwenn plis aktivite men sof ke vil la se pou nou l ye, nou pa ka lage vil la, n ap fè yon ti bagay kanmenm. Ou di yon gwo pawòl talè a, menm si se pa gwo kanaval vre men Ou oblije ap frape la. Men sa sa vle di kisa pou nou? Eske sa vle di ke menm si pa gon bagay ki gwo, men antan ke atis ou pa ka rete pap travay, ou pa ka rete pou ke ou pa fonksyone, ou met men w kanmenm nan pat la. E sa sa vle di? E sa e sa sa vle di. Fò n fon bagay kanmenm paske vil la se pou nou l ye, se atizan n yo, se epòk nou l ye. N ap fon bagay kanmenm. Nou paka pa fon bagay. Sa nap prepare konsa? Mwen wè tchatcha, mwen wè lòt bagay. Eske ou ka banm esplikasyon sou ansanm enstriman ke nou gen la nap prepare? Ebyen ou konnen kanaval se koulè li ye, se tchatcha, se chapo. Se sak fè n antre. Se yon bagay ki pèdi lontan men nou menm ane ane se vin avèk ni chapo ni tchatcha nan kanaval la. Trèbyen, trèbyen. Mwen wè gen mas la, mas yo te gentan prepare deja ou di mwen gen nouvo mas kap fèt? Bon sa se mas nou fè ane a, se pou yon gwoup zèl nou genyen. Epi ou gen pou kwaze avèl si ou rete nan kanaval la ou gen pou kwaze avèl. Non nou la, nou la se pou kanaval la nou vini nap la. Ebyen se se yon gwoup ki gen anpil gete, ki gen anpil koulè ladan li gwoup zèl sa. M panse demen si Dye vle. Depi w sou pakou a gwoup zèl ou wè k pi bèl ki pase nan pakou a se li menm. Zèl nan do. Wi se zèl nan do. Antouka banm pale avèk lòt atis la paske m wè misye tèlman rapid la avèk kesyon mete koulè sou tchatcha yo. Banm eseye pale avèk atis la. Atis pam kòman w ye, m wè se spray se koulè wap mete. Di nou kòman ou konprann ane sa kanaval la, se on kanaval m wè ou mete tout ou menm la pou ou patisipe, menm si ke nou konnen gen ti plenyen, men ou menm kòman ou santi sa ane sa, patisipasyon pa ou, kòm se konsa toujou ye? Bon, ou konnen, lè ke ou se jakmelyen, bagay lakay ou ou pa ka kite l kraze, Fok ou pran a la men pou travay ladan li. Bon misye ap travay la menm si dekourajman men map bal yon kout men pou l kapab fleri bagay yo. Ok. Sa vle di ke ou met men tou pou bagay yo avanse? Wi pou nou avanse li paske lakay nou nou ye fok nou travay. Trè byen. Antouka m pa konnen non la konbyen mas nou pwodwi pa jou pou ke nou mete koulè nan kanaval la? Pou nou pou nou mete koulè nan kanaval la, nou kòmanse pa egzanp nenpòt de twa mwa, epi kounye a pou n kapab reyisi kantite mas nou bezwen an se pa yon bagay ou ka fè yon sèl jou, sa vle di depi de twa mwa fòk ou kòmanse travay, epi kounye a pou reyalize kantite mas ou gen bezwen an. Antouka mesye m konnen nap travay la se nan ti tan nan tan nou pran, si nou gon mesaj pou kanaval la, pou komite, pou leta santral kap gade nou live sou rezo yo sou chèn 16 radio television scoop kisa lap ye ane a. Monchè nan kisal ye nou menm m pa konnen sa kap pase m wè sektè prive pa gen kelke tan la yo pa vle kanpe avè nou nan kanaval jakmèl bon m panse se lakay yo m pa konn sa kap pase yo monchè nou pa gen nou pa gen moun pou n di w. Pandan nou gen yon mayistra la a kap fè sal vle, se sal deside fè li fè nan kanaval jakmèl ki se makeke sa, li lè li tan mwen menm sa map mande mwen menm li lè li tan yon nèg pa ka fè ou sou 6 kanaval ou pa reyisi anyen ke ou ret la nan tèt yon meri pou wap ranse, mwen menm kisa m mande mwen mande pou mayistra sa a kite vil jakmèl e pa vil jakmèl non poul kite tèt meri a poul bay yon lòt ki ka fè kanaval fè kanaval paske misye se yon pastè li ye li pa konn sak kanaval se ranse li vin ranse nan meri a Pase si e pastè w ye, ou pa nan domèn kanaval, rete nan domèn ou ye a, se domèn bibouk nan men w, se kenbe bou w nèt ale. Se mesaj sa m voye pou misye, m mande, lòt ane pou misye pa fè kanaval Jacmel ankò, si misye pa sanwont pou l kite tèt meri a. Pase plas misye pa la. Ok dakò. E zanmi, ki so w t ap plase kòm mo? M pa gen anyen m ap plase kòm mo pase m bouke avèk. Jan de vi sa yo gen nan peyi a, m pa janm wè anyen k reyalize, m pa gen anyen m ap plase, yo ban m dekourajman, m pa gen anyen m ap plase. Antouka, nou sot tande pawòl atis yo, atizan yo k ap pwodui de bagay pou k fè met koulè nan kanaval la. Fòk nou di ke nou nan baz nèg yo. Nap fè tisyonman toujou paske nou gen gen lòt atis ki nan lòt andwa a la nan menm kote nou ye a la. Nou pral eseye rantre rantre anndan an pou nou gade lòt mesye kap pwodui, kap fè mas, kap fè lòt zouti pou mete animasyon anndan kanaval Jakmèl la pou ke ou menm kap gade, ou menm kap swiv nou an dirèk pou konnen depi nan kuizin Depi nan kizin kisa bagay la ye. Pa rete pa rete ap gade sèlman pataje pou ke plis moun ka wè kisa nou menm nap regle anndan Jakmèl men tou gade kisa atizan yo ap fè pou mete koulè anndan kanaval Jakmèl nou toujou anndan lakou kote atizan yo ye nan baz karesem asosyasyon sa gen plizyè atis ki la kap fè de bo mask ki ap fè anpil koulè la. Nou pral eseye gade ansanm avèk yo kòman yo menm ane sa a, patisipasyon yo nan kanaval la, kòman sa ye konparativman avèk lòt ane yo, pou ke nou konprann yo menm wòl yo nan kanaval la. Antouka, Papi, m nan lakou a wi la, mwen nan lakou a, epi nou pral eseye gade ansanm avèk ou E pandan ke w ap fè ti travay la la, si sa pa deranje w, nou ka jwenn kèlke minit ansanm avèk ou pou ke nou konnen kòman ou konprann ane a, kanaval la, kòman ke ou menm patisipasyon w li konte pou Jakmèl. Eske m ka gentan pale a Papy a la pandan l ap fè ti travay li la? Misye ap makiye yon sousi la. Eske map gentan jwenn de twa ti pawòl nan bouch li paske nou menm nou deja la nou paka fè bak ankò scoop rete scoop papi nou paka fè bak non la papi nou gentan nou gentan lakay ou salye moun yo ou sou radyo televizyon scoop tout moun ap gade w live e yo gentan ap gade penti wap fè sou mas la la m pa konnen kòman w ye papi. Anben nou la nap goumen nou la piti piti. Gary. Ou an fòm wi la. Ou ap fè yon bèl penti, ou ap fè yon bèl mask. Avan menm m kòmanse nan kesyon kanaval la, mask ou ap fè a la, èske l reprezante yon moun? Kiyès li ye la a? Ki imaj m wè l ye? Figi sa? Pale nou de figi sa. Nòmalman sa a son mask, se yon match, se yon mask dekò li ye. Alò e sa nan optik sa ou wè l gen pil koulè sa yo. Gen yon ansyen moun Jakmèl ki rele Mikael Kran. Alò sa a se pa, alò sa a se li gen yon dan vanpi men li gen sanblans pèsonaj sa a. Se yon pèsonaj ki te trè popilè nan vil la men se pa, se pa tipikman li menm nou fè la non. Men li gen sanblans li sitou nan zye, nan tout poz zye sa yo men. Nou konplike mask la paske nou mete 2 dan vanpi ladan li. Se yon mask de kò li ye. Si m konprann byen nan kanaval, kanaval se yon travay de memwa pou raple nou tou de moun ki te nan sosyete a, de moun ki te pase nan kominote a. Sa di ke avèk kanaval nou fè yon sòt de travay de memwa pou nou raple moun yo de jenerasyon an jenerasyon kiyès ki te la, kiyès ki te pase, istwa yo. Si m konprann sa ou sa w di a. Bon, nòmalman de moun n ap pale w la se moun yo ki gen bèl Ki fè bèl epòk, ki fè bèl tan, anpil moman sitou nan bay kesyon kanaval isi. Se te, nou te rele dam sa nou sot site non ta nou te rele l kòm deyès sitou bay kanaval Jakmèl ki t ap pwomote kanaval Jakmèl sitou nasyonal e alechèl entènasyonal tou. Men se byen malere moun sa yo kòmanse yo pran laj epi. Anfen, kounye a yo kite pou lòt moun fè relèv. Alò. Sa vle di, si m konprann byen, se yon fason byen pou nou, pou nou rann omaj a pasaj yo, a travay yo? Anben, se yon optik sa a. Alò, nou deja fè l deja wi, paske gen lòt atizan ki deja fè pòtrè, otopòtrè moun sa yo ke n ap pale w la deja, ke yo la fè an papye mache ki byen bèl, byen resòti. Men se malere moun sa yo ke nou pap gen ankò. Ou nan son lòt jenerasyon moun ki genyen kounya la. M pa konnen, m pral m pral pozew dè kesyon trè pèsonèl paske nou wè w wap fè penti, ou son atis e sesi imaj nap gade a la si nap gade sou ekran an nou wè son bagay pwofesyonèl kap fèt. Depi kilè ou menm wap fè penti pou entegre kanaval Jakmèl la? Bon mwen menm a vrè di se Pòtoprens m fè tout prè tout tan, m te rive lekòl prè salezyen, se apati de prè lekòl prè salezyen m te koumanse nan lekòl de desen. Kounye a aprè mwen an 89 m te vin nan yon lòt lekòl se Orlold Christian se yon amerikèn ki te gen lekòl sa Pòtoprens epi de la etan epi kounye a ap akomode mwen epi kounye a m vin retounen Jakmèl se pandan m retounen Jakmèl kounye a mwen jwenn ke gen papye mache isi e papye mache yo fè kounye a mwen oblije monte nan Konsèp la tou Epi m ap evolye, ou konn, m ap evolye epi m ap fè efò epi n ap pase. Trè byen. Èske nou ka di se yon travay ki rapòte w, ou viv de sa w ap fè a? Bon wi, vi m depann de la penti, paske se nan penti m fè tout sa m ap fè. Men se byen malere kounye a la. Se fini pou nou paske atizana pa mache. Se grav wi sa wap di a. Se grav paske se fini pou nou sitou onivo sidès la. Se yon kote ki te yo te rele li vil kreyativ men prezantman vi avèk jan konjonkti peyi an ye la a pa gen touris ni lokal ni entènasyonal ki vini. Men avèk le peu nou kenbe nap nou kenbe nap kenbe nou kenbe men alò se pa chak ane non nou nan nou nan fè penti. Alò nou tou pafwa nou konn konn stab tou nap fè ti penti ou konprann pou lè yon kliyan vini pou yo ka jwenn li mè se fini pou nou. Antouka mèsi anpil papi paske nou paka pran tout tan pou nan travay la paske nou konnen ou vrèman okipe pou fè lòt mas nou wè gen plizyè ki rete pou fè toujou nou pa lese wè avèk dotre atizan dotre atis ki la pou nou gade yo menm kòman yap prepare kanaval jakmèl la demen ta sipoze kou danvwa kanaval la men nou menm nou gentan fè fè yon sòt de survòl pou ke nou antre nan kuizin nan pou nou gade kisa kap fèt kisa kap di kòman preparatif yo ye jis an avan e nou rive la nap gade de potri Eske m ka rele yo konsa? Dè potri, diferant koulè, diferan dizayn ki sou yo. E nou wè atis la li menm k ap fè yon melanj de koulè la, l ap eseye gade ki sa ki ka akonpanye yo. Avèk li nou pral eseye gade tou patisipasyon l nan mete koulè nan kanaval Jakmèl depi ki lè li menm l ap bay kout pous nan kanaval Jakmèl pou ke nou menm nou konprann mye egzatteman. travay li menm lap fè a antouka e mwen menm genlè m pral fè dega la e banm eseye gade sim te ka krache yon ti mo nan bouch atis la atis pam mwen salye w mwen nan lakou w la map pran yon ti tan nan tan w pou ke mwen eseye konprann travay wap fè a men tou eseye konprann depi kilè wap bay e sipò w nan mete koulè nan kanaval jakmèl. Bon m salye Tout moun kap gadem epi kap tandem tou men se pa tou fè pati kanaval la men sa se sa son lòt travay li ye li menm sa son kòmann nap prepare la pou yon lòt poun fè yon lòt bagay men se pa tou pati pou kanaval la egzakteman. Sa vle di sa vle di ke lokal sa li founi plizyè bagay an tèm kiltirèl se pa sèl pou kanaval nou pwodui nou pwodui pou dòt enstans. Wi nou pwodui pou lòt enstans wi. Anndan atelye a la, gen diferan tip datis e chak atis yo pataje fwa pèsonèl yo. Sa vle di ke gen nèg ki travay pwodiksyon atistik li ale nan lòt enstans ki pa kanaval. Men nou la, nou pral eseye gade tout pwodiksyon yo nèt, pwodiksyon ki pou kanaval la, pwodiksyon tou ki pou lòt enstans. Men vrèman, m ap gade potri yo la, ki sa ki sa yo ye egzatman? Menm di se po e potri yo ye, ki sa ou menm, kòman ou rele yo? Salut, sa s on bòl. Sa nap gade la son bòl li ye e sa li menm son yon po ou ka mete flè ladann men se flè kòmsi non pa natirèl wi kòmsi ou ka mete men ou pa ka mete dlo ladann li menm pou ta mete dlo ladann fò ta gen yon wi ou ka mete tè ladann men fòl pa gen dlo poul pa bagay li. Antouka mèsi anpil pou ti tan an. Nou pral eseye gade lòt pou nou te ka jwenn dotr atizan ki la. Antouka Scoop ou avèk nou, nou an dirèk ansanm avèk ou pou ke nou jwenn atizan yo. Nou nan kizin nan pou nou gade ki sa k ap fèt, ki sa k ap di. Nou pral fè yon ti pale avèk mesye Blaise Pou li ban nou esplikasyon de atelye a, esplikasyon tou patisipasyon atelye a nan kanaval Jakmèl. Se pa se pa jodi a gwoup Karese m ap jere kesyon mete koulè, mete kesyon kreyasyon atistik nan kanaval. Men se yon bagay k ap fèt plizyè ane Mesye Blaise kòman w ye? Nou nan lakou lakay ou, nou nan atelye a kote plizyè atis ap pwodui pou kanaval men y ap pwodui tou pou dòt enstans. Kòman w ye? Kòman sa ye? Bon nou la, nou la n ap kenbe. Kòm alakoutume ke nou toujou ap fè de preparasyon pou kanaval Jakmèl lan men ane sa a ou konnen jan peyi a ye. Preparasyon yo on ti jan diminye paske gon mank piblik epi pa gen mwayen tou, tout bagay vin chè, bon preparasyon an on ti jan restren. Nou konnen ke gen plizyè gwoup ki nan mitan nou, atis pou nou jere, lè bagay yo redwi konsa, kòman nou jere moun ki avèk nou yo? Kòman n fè? Kisa nou fè otreman? Bon e sa nou fè e e nou menm atizan yo se toujou yon fanmi nou toujou jwenn yon mwayen nou antann nou e an atandan e leta santral li rezoud pwoblèm e ke peyi a genyen pou nou menm nou kontinye viv e de pwofesyon nou e paske nòmalman sa k Ski fèt nan kanaval Jakmèl lan, leta bay yon sibvansyon se vre men li pa janm alawotè de sa nou ofri men nou toujou gen de lòt revni paske lè matizan pat konsa toujou gen anpil moun ki konn antre Jakmèl Kote ke jan w ap gad nan atelye an la, kote n ap pwodui mas, nou fè de lòt objè dekoratif tou ke moun yo toujou achte. E sa k vin rann kòmsi nou menm nou konn toujou jwenn de mwayen pou nou fonksyone. Men pou le moman, tout bagay yo pwen mò paske se pa gen okenn aktivite nan peyi a m kwè k ap mache pou le moman, men nou toujou fè sakrifis sa a pou rann kòmsi toujou gen yon pwojektè ki limen sou Jakmèl. Ane sa a, kòman patisipasyon n ye nan kanaval la an tèm de bay de bagay atistik, bay degizman, mete koulè? Kòman n ap patisipe? A ki nivo? Bon, ou konnen, nou toujou patisipe menm jan paske. Kanaval jakmèl si yon moun ou vini nan kanaval nan lavèy kanaval nasyonal la wap toujou wè pa genyen kap fèt paske vrèman travay yo fèt nan pre defile a paske lè ou vini jakmèl vandredi samdi lavèy pre defile a ou jwenn tout bagay yo ap fèt an menm tan, tout atelye yo pase ou jwenn yo ap travay. Men nòmalman la, si ou pase la, w ap wè pa gen anyen k ap fèt de gran. Se paske kanaval la deja fin prepare depi dimanch pase. Si m konprann byen, apati de demen maten la, n ap wè anpil moun sou benzeng yo? Wi, apati de demen maten, tankou si w pase la nan atelye a demen maten, nevè edmi, dizè. Wap wè gon on pakèt bagay ki deyò a la de degizman ke nou prepare pou moun ki pral patisipe nan kanaval demen si Dye vle an. Antouka mèsi anpil si w gon on mesaj wap voye pou kanaval la pou moun kap gade w an dirèk ki pòwoprens ki nan anpil lòt kote nan peyi a ki nan dyaspora a tou kisa wap di sou kanaval jakmèl la. Bon sa m ka di sou kanaval jakmèl la m kab di nou konnen peyi a gen anpil difikilte se vre men moun ki ka vini E nap ret tann yo, yo pap regrèt, yo mèt fè deplasman paske nou menm atis, atis atizan yo nou toujou prepare de degizman nouvo pou yo ke yap kapab rense je yo, enjoy yo an tout sekirite paske Jakmèl pa gen, pa gen pwoblèm ensekirite. Mèsi anpil Blaise. Se te avèk nou Emile Blaise ki tap eseye fè yon ti pale avèk nou konsènan òganizasyon kanaval la. M panse nou t ap gade ase byen kòman preparatif yo ap fèt anndan atelye a. Nou te antre nan baz yo pou nou fè yon founi je gade epi nou t ap eseye tou konprann avèk atizan yo kòman yo wè kanaval la ane sa. Antouka nou deyò a toujou, gen chapo k ap pentire, genyen efiji k ap met sou chapo yo. Anpil bagay m panse ke nou vreman te nan kizin nan pou nou gade kisa k tap fèt kisa k tap di pou kanaval Jakmèl ane sa antouka se te avèk ou Marco Nel depi la vil de Jakmèl ki te nan kizin atizan yo pou nou te pote imaj avèk enfòmasyon sou kòman atizan yo menm yap prepare pou kanaval Jakmèl demen. Rete branche Radyo Televizyon Scoop Rezo sa a pou tout sa ki an rapò avèk kanaval Jakmèl ane sa a sou 31 nyèm edisyon yo. Pa bliye se tout on ekip, tout on staf ki mobilize pou pote imaj lakay ou. Nou salye Olson, nou salye Eddy, nou salye Walter Minis, nou salye Mackenson Léger, Yvens Désir e tout staf ki nan Ri Vilat la, nap pale de Zouki Mix, N ap pale de Maxime, n ap pale de tout nèg ki vrèman mobilize pou transfere imaj yo, sans oubliye notre coach JPP Sedekin ki vrèman se yon enfatigab ki ap kotche tout aktivite yo. Pa rete sèlman ap gade, fò nou pataje live la, men pa bliye tou n ap pran yon ti poz, n ap retounen talè paske nou pral sou Avni Barankiya pou ke Nou konnen ki sa kap fèt sou konstriksyon avèk stage, lameri tout sa.